Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja, samdi, 30 juyè 2022, e ben, fòn di ke... Jan nou toujou di sa, mwa jiyè a ale, se mwa out ki pral vini piske yon jou aprè, se pral dimanch epi aprè premye out, pa gen anyen k ap fè mwa jiyè sa pa ale. M ap kòmanse avèk yon ti videyo ki rive jwenn mwen, se two chokant sèt videyo, ebyen sitiyasyon ayisyen ki yo menm an Repiblik Dominikèn, fò n di ke bagay la vrèman vrèman difisil pou yo. A chak moman, Nou toujou tande deblozay nan Repiblik Dominikèn. Ajan imigrasyon toujou ap fè lòbèy. Men sou ti videyo sa, se ta yon Ayisyen. Ajan imigrasyon yo tèlman bat li, ebyen, eh souf misye koupe. Misye pa gen chans pou l viv. E videyo sa fò n di ke anpil... Euh, Ayisyen voye l ba nou, li devni trè viral sou rezo sosyo, se kanmenm yon bagay a deplore paske 2 peyi ki genyen relasyon diplomatik, ebyen eh li pa toujou evidan pou youn ap maltrete pèp lòt konsa. Men gon pwoblèm. Le pwoblèm se ke anpil ayisyen ki lotbo a se ayisyen ki yo menm san papye. Eske nou konprann? Mwen menm se sak toujou veritab pwoblèm mwen. Donk imedyatman ou san papye, ebyen eh Ap toujou gen pwoblèm, y ap toujou chase nou. M ap poze tèt mwen kesyon, èske si tout Ayisyen ki lotbò a te gen papye, èske t ap gen yon politik migratwa ki vrèman di konsa? Se kesyon m ap poze. Men, antouka, chak fwa bagay sa yo rive, ann poze tèt nou kesyon pou n di ke, a, se. otorite nan peyi nou ki yo menm pa fè travay yo. Eske nou konprann? Paske otorite yo, yo delese nou, otorite yo pa fè anyen ki serye. Paske lò ou pran peyi kou Ayiti, Ayisyen an di w ke li menm li prefere kite Dominiken imilye l, ke l mouri ajenou nan pwòp peyi l. Eske ou konprann? Donk, si Ayiti se ton peyi, Kote ke li te fè bon de vivre. M pap baw manti, se de twa grenn ayisyen ki nan kesyon biznes ki ta prale an Repiblik Dominikèn. Sinon, chak fwa yon ayisyen ta prantre, li ta prantre just kòm touris. Men, jounen jodi a la nou wè ayisyen yo se plis de job yo prale. Se zafè degouden yo yap jere. Men le pwoblèm se ke anpil nan yo ki lotbò a la yo met tèt yo avèk dominiken pou fè. lòbèy se pa twòp evidan. An tou ka, a chak fwa nou wè videyo sa yo nou menm nou ta kapab di se toujou la tristès men sa ap toujou repete, sa fè pati de vòtre kotidyen. Vou ki èt ayisyen ki ap viv an Republik Dominikèn, tankou Jean Otto Vivo di sa, w ap jwenn sa. Lapolis Nasyonal Dayiti li menm pwosede ak arestasyon 6 endividi nan Kwadèboukè. Daprè Lapolis Nasyonal Dayiti, 6 endividi sa yo, ebyen pami yo genyen chofè chèf gang Izo nan Vilaj de Dye. E mwen menm toujou pran tan pou m vini avèk enfòmasyon e analiz. Si wi izo pran yon gwo kou. Eske nou konprann sa map di nou an. Men map di la polis la tou. Si ou arete 5 mafya. Gon inosan nan mitan yo. Lage inosan. Pa mete chaj sou do inosan. Paske depi kek tan mwen gon politik. nan la polis se sak fèm toujou ap di moun depi nou wè la polis son kote si se inosan nou ye li met frè nou kap opere retire kò nou yap areto yap met chaj sou do e yo konn telman mete chaj sou do yo fò pase o zave pase nèg yo gen dwa bò kouran la yo fò di sa w pat dwe di donk imedyatman w fin pase o zave e pou asime deklarasyon w tout bagay fini pou ou penitansye dwat. Si son w nèg ki konn al fè kou a izo, jan m di sa byen jwe. Eske nou konprann? E si l pale tou, byen jwe. Men, si se pa ta vre, bon, nou pase akote. Gaby Fils, yon ansyen ajan inite sekirite palè nasyonal nan usgpn finalman jwenn liberasyon n Yon ti tan apre anlèvman ni, se te vandredi, nan Tabar 60, pa gen ranson ki bay an echanj ak liberasyon sila a, liberasyon polisye sa ki soti nan senkyèm pwomosyon lapolis nasyonal Dayiti. Pa mwen de 30 polisye ki asasinen nan egzèsis fonksyon yo, Sòti janvye, tande byen wi, pou rive jiyè 2022. Daprè yon bilan ki kominike pa bò kote Sendika Nasyonal Polisye Ayisyen yo, Synapoh a. Yon sitiyasyon ki pote anpil enkyetid lakay polisye sa yo daprè responsab estrikti sila a ki mande enstans konstène yo pou kapab adopte mezi enpòtan pou enstitisyon sa kapab gen mwayen nesesè pou fè fas ak bandi. Sou kesyon polisye bandi ap pran yo, fòk nou fè trè atansyon. Mache an koloni, veye kò nou paske pa bliye depi w moute yon cha oubyen w moute yon machin w ap file bal bay bandi, ou te deja enmi l. E kwè m si w vle bandi a, li ap mete antèn sou ou epi yon jou l ap kwaze avè w kanmenm. E sou yon total de 707 moun ki enkarsere nan prizon sivil Jakmèl genyen 641 ki an detansyon prevantiv pwolonje. Sa preokipe anpil sosyete Makaya, yon òganism k ap defann dwa moun ki ap evolye nan departeman Sidès. Li menm ki mande otorite konsène yo pou kapab asime responsabilite yo. Yon ti dosye nan ledikasyon pou nou di ke Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl lanse vandredi a yon gwo chantye fòmasyon 1,350 ansenyan. 5 departeman, pami yo Sid, Nip, Grandans, Nòwès, yo menm sible pa premye volè fòmasyon sila ki finanse a wotè de 84 milyon goud pa Fon Nasyonal Edikasyon. Antretan, rezilta egzamen 9èm ane fondamantal yo ap disponib disi fen semen nan, sètadi a ojojou menm, dapre Minis Edikasyon Nasyonal ak Fomasyon Pwofesyonèl la. Rezilta sa yo ap pibliye sou sit ministè lan. Epi pa distri skolè yo, pa ekòl e pa matyè, daprè Nesmy Maniga ki anonse 76 pousan reyisit pou distri skolè yo, Koray Pestel, 85 pousan pou Dammari epi 78 pousan pou Jeremi. Lòt dosye k ap domine aktyalite a epi aprè n ap tounen pou boukle. Swit ak gwo kout zam ki pa sispann chante nan santre vil Pòtoprens ak lòt katye nan kapital ayisyèn nan kote gang ame yo ap afwonte atravè divès ri pou kontinye rasire popilasyon an selon sa l fè konnen gen divès inite spesyalize ki deplwaye nan sèten katye e ki ranfòse nan kèk lòt pou anpeche kriminèl yo atenn objektif yo ki se kreye panik. Malgre rasurans lapolis ap tante bay popilasyon an, Mèt Mario Joseph envite pèp lan pou soulve pou kapab konbat fenomèn ensekirite a li kalifye s on ensekirite deta ki pa sispann fè viktim nan mitan popilasyon an. Nan sitiyasyon sa a, se pèp ayisyen an k viktim. Se li, paske m panse se li k pou fin a gang yo. Se batay la pou pèp la angaje, sof e fò l pa okipe lide yo pa genyen e tout moun e antre nan e konbinezon avèk Lèzetazini e pou pouvwa. Fenomèn ensekirite an ki poko ka jwenn remèd, pouse divès sitwayen nan kapital lan manifeste, gen kèk lòt tou ki mande depa Premye Minis Ariel Henry. Didier Benel se kòdonatè nasyonal adjwen òganizasyon sosyopolitik Alyans Pèp. Jodi an, vi avèk monte densekirite anndan peyi a, vi avèk lavi chè a, e se si, jodi an, masak yo, yo vin miltipliye anndan peyi Dayiti. Nou di avèk Ariel Henry se plis masak, avèk Ariel Henry se plis kidnaping, paske jodi an, se ojoulejou, y ap kidnape moun. Pandan tan sa, lapolis di l pa rete bra kwaze fas ak sitiyasyon ensekirite a k ap dewoule nan peyi a. Plizyè bandi tonbe nan echanj de tir ak lapolis nan Pòtoprens, alòske gen divès lòt ki jwenn arestasyon yo e ap gen pou defere yo devan lajistis. Genyen machin tou ki sezi pandan entèvasyon sa yo, selon Polis Nasyonal la ki envite popilasyon an rete tèt frèt. Ke ministè a, gouvènman an kenbe dat 5 septanm nan pou rantre lekòl ni lekòl preskolè, ni lekòl fondamantal, ni lekòl segondè, se la grand rantre pou Institut National de Formation Technique et Professionnelle kote nou envite paran yo kontinye fè efò ankadre timoun yo men prepare yo pou dat sa. On peyi tankou peyi Dayiti ki gen anpil defisit pa ka pèmèt tèt li le luxe rate jou lekòl. Se okazyon pou n mande tout aktè nan peyi a, Li enpòtan pou ke nou ede kontribye yon klima lapè, yon klima sekirite, sinon lekòl pap posib. Sinon anpil lekòl malerezman prèske oblije fèmen pòt yo nan zòn difisil kote se vyolans. Nou ensiste sou sa kòm responsab. Pou ke mesaj sa jwenn tout pati ki an konfli, pou ke gen chimen dyalòg ki enpòtan pou kreye kondisyon pou 4 milyon timoun reprann chimen lekòl nan dat 5 septanm, paske lekòl pa ka tann. Pa bliye, vyolans boujonnen avan nan tèt. avan l rive nan zam nan men. E se lekòl ki ka ede dezame vyolans. Bay lekòl la yon chans. Koreksyon yo ap dewoule trè byen nan toule 10 depatman yo. E ministè an mezi pou ke li anonse fòmèlman ke rezilta yo ap kòmanse bay nan fen semèn nan, rezilta pou nevyèm ane lekòl fondamantal e rezilta pou bakaloreya ap kòmanse Semèn pwochèn, men n ap fè l gradyèlman. Otreman di, chak direksyon depatmantal ki fini, ministè an ap pibliye sou sit li, sou paj entènèt li, tout enfòmasyon dekwa pou ni elèv, ni paran, ni direksyon lekòl kapab gen aksè a enfòmasyon sa yo. Yon lòt fwa ankò, ministè a anonse ke avèk nimewo dòd chak kandida, y ap kapab gen aksè a tout relve nòt yo. Menm jan tou sa te demare, kandida sa yo tou, y ap kab gen aksè a relve nòt yo anliy, a diplòm yo tou legalize anliy tou. Pami depatman ki pare yo, ministè a ane sa retounen avèk fòmil 2015-2016 lan kote n ap bay rezilta yo pa distri skolè e n ap bay rezilta yo pa lekòl e n ap bay rezilta yo pa matyè yon fason pou ke kominote syantifik lan Chèchè, paran, elèv kapab genyen tout enfòmasyon ki pèmèt yo analize pèfòmans yo e pèfòmans lekòl yo tou. Mwen kapab anonse nan sans sa, pami rezilta ki pare yo, se rezilta depatman Grandans nan nevyèm ane fondamantal, kote nan Distri Skolè Corail Pestel, 76 pou san timoun reyisi egzamen nevyèm ane fondamantal. Nan Distri Skolè Dam Mari, 85 pou san elèv reyisi egzamen nevyèm ane fondamantal e nan Distri Skolè Jeremi, 78 pou san elèv reyisi egzamen nevyèm ane fondamantal. Pou yon total 6,198 elèv ki te konpoze nan nevyèm ane fondamantal nan Grandans, mwayèn nan se 79 pousan ki reyisi egzamen sa. Sou paj entènèt ministè an, non sèlman nou pral bay chif sa yo k ap disponib, men n ap genyen yo tou pa matyè, pa distri skolè, e nap genyen tou par lekòl nan chak diskri skolè e selon matyè yo. Rès egzamen yo, rès rezilta yo ap kòmanse distribiye semèn pwochèn chak fon depatman prè. Nou pwofite okazyon sa pou n remèsye tout direktè depatmantal yo, tout ekip nan direksyon depatmantal yo kap fon travay san relach. pou n remèsye tout korektè e tout moun ki te patisipe nan pwosesis sa. Se ke ministè a pa kanpe pandan n ap korije egzamen yo, ni pandan n ap prepare rantre lekòl la. Ministè a ap deplwaye l nan zòn ki pi sansib yo pou kontinye ede paran, pwoteje e ankadre timoun yo pandan gran peryòd rekreyasyon an, nou pa vle rele l vakans, k ap dewoule pandan fen mwa jiyè avèk mwa dawout la, avan dat 5 septanm rantre lekòl la. Se konsa ministè a avèk plizyè patnè, patnè entènasyonal tankou UNICEF, patnè lokal ki se òganizasyon kominotè k ap travay nan diferan katye difisil yo, pou ke nou demare sa nou rele kan lekòl. Kan pandan peryòd vakans lan. ke nou rele Kan Lekòl Jwe Pou Lavi 2022. Sa pral fè 2 semèn depi nou demare nan zòn Taba, kote nou akeyi timoun ki sòti Pènye, Tòsèl, Kara 2, Taba 27, Ti Plas Kazo, Kazo elatriye, ki deja ap fè plizyè tip daktivite espòtif, aktivite literè, atistik pou ke nou kenbe timoun yo an aktivite. Semèn pwochèn ministè a nan patenarya li devlope avèk enstitisyon Sen Lwi Dkonzag pral kontinye ankadre 320 timoun deplase majorite ki sòti Site Solèy pou ke kan Jwe Pou Lavi an Ankadre e pwoteje yo tou. Nou nan diskisyon depi plizyè semèn avèk direksyon lekòl e notab nan lòt zòn tankou Lasalin, tankou Matisan elatriye, Ba Dèlma yon fason pou n kontinye ankadre timoun sa. E avèk patnè nou UNICEF se menm jan n ap deplwaye n nan plizyè lekòl sitou nan kote ki pi defavorize yo nan gran Sid la. Sa n ap viv jodi an la, s on bagay ki pa gen non, s on fenomèn ki depi lè m egziste kòm sitwayen, se premye fwa m ap viv yon jan de bagay kon sa. Imajine w gen moun k ap di m avan 86 kòman sa te ye, parapò a Sa kap pase kounya la se yon deklik e sitiyasyon an vrèman konplike. Gang ap goumen, batay ant plizyè gang fè gen 2 viktim, timoun, moun ki lakay yo ap viktim, moun ap kinape, moun nan tout konplikasyon, lavi chè, grangou, mizè, chomaj, tout sa yo se yon ansanm deleman. Ki fè ke popilasyon an nan tout soufrans aktyèlman la. Entèvansyon ke n fè a, se pou n di pèp ayisyen an pran desten l an men. Dimanch gon mach k ap fèt. N ap soti anba plas, anba vyadik la, anba car wash lòt la te fè a. E la n ap soti. N ap vire, n ap moute Dèlma. Nou pral vire Dèlma 40. N ap pase pou n al soti sou wout Boudon e pou n tonbe sou plas Konstitisyon. Paske si ou pa fin anmach kont sa k pase, ou alèz. Si ou pa fin eksprime kòlè ou, al di sa w ap viv la ou alèz ladan l. Sa di si ou pa soti vin rele anmwe, al di jan w ap viv la ou alèz. Moun ki viktim de kidnaping, moun ki viktim de tout sòt de vyolans vin nan mach la. Moun ki pa kapab ankò. Jij, grefye, uisye, machann, machann ze, machann pen, machann pistach. Tout moun vini. Paske se rezon, se sèl rezon ki gen pou eksprime ou. Paske si ou pa pale wap toufe. Wap fè tansyon, wap fè sik. E lè ou mouri se yon batey ou prale. Lavi fini pou ou. Men pandan w la, montre ke ou ka pran responsabilite w. Lè ou leve kanpe pou di non a sa kap fèt la. E nou menm kòm lidè pwotestan n ap kòmanse pou nou di nou menm nou antò. Nou antò e nou koupab nan diferan aspè nan ansènyeman nou yo e nou koupab nan mankman nou yo nan defann dwa fidèl yo, nou koupab e nou bezwen konfese tou sa. ki va pèmèt ke nou rantre nan inite a, pa egzanp nan onivo de lansègneman, onivo de lansègneman nou pa t janm ansegne sistematikman a fidèl nou yo ke yo dwe patisipe dan la jesyon da site. Nou te plis dirije moun yo vè le syèl e latè te neglije. Nou kite tout espas yo bay lòt moun yo, nou pa ranpli yo. E nou konsyan de sa, de ansènyeman sa a ki pa t mete aksan sou peyi. Nou mande padon pou sa. Nou mande padon paske nou te manke jwe wòl sèl nou. Sèl li la pou anpeche vyann pouri. Or pou vyann nan pa pouri fò sèl la prezan. Or atitid ke nou te genyen se rale kò nou nan tout bagay. Se nan rale kò kòm sèl ebyen tout espas yo vin polye, vin gen kòripsyon nan tout espas yo paske nou pa prezan. Nou konsyan jodi a kòm sèl il fò ke nou prezan nan tout espas yo, nan tout domèn yo. Nou konsyan ke limyè nou te manke briye. Se paske limyè nou te manke briye nan site a, nan vil yo, nan peyi a, ki fè fènwa epès sa a anvayi peyi a. Lè gen fènwa, moun fè nenpòt bagay ke yo vle, paske fènwa anvayi yo. Donk, peche a vin monte anpil, krim yo vin monte anpil, paske fènwa anvayi peyi a. Jodi a, nou mande padon pou limyè nou k pa t klere ase e jodi a nou vle jwe wòl limyè nou. Nou vini devan fidèl sa yo e devan tout asistans la pou nou di n ap chèche linite, n ap chèche met tèt nou ansanm, paske Labib egzòte nou pou nou mache de menm pa. M ap bay yon ti anekdòt, Gen yon papa ki te gen sis pitit. Y ap goumen tout lajounen. E papa t ap reflechi pou l konnen kòman l ka fè sis mesye yo sispann goumen. Yon ide vin nan tèt li, di, Chèche douz mòso bwa. Li koupe douz mòso bwa. Li pran sis premye mòso bwa yo. Li lonje bay chak pitit li yo yon mòso bwa. Li di, Kase l pou mwen. Premye a vini, l kase youn. Dezyèm nan vini, l kase youn jiskaske l rive nan sizyèm nan, li kase sizyèm mòso a. Lòt sis mòso bwa ki te rete yo, li mare yo ansanm, epi l rele chak pitit gason l yo, di, Vin kase! Premye a vini, l frape, men li pa kapab. Dezyèm vini, l frape, men li pa kapab. Jisko sizyèm, yo pa t ka brize, kraze sis mòso bwa ki te ansanm. Epi l di, Ou wè? Nou chak kraze yon mòso bwa, men lè mete 6 ansanm nou pa kapab, enben se menm jan an tou, si nou pa ini nou, y ap kraze nou, men lè nou met tèt nou ansanm, yo p ap ka kraze nou. Jodi a, nou menm sektè pwotestan, nou ap chèche inite nan mitan nou, Pou nou kapab efikas, pou nou ka reziste e pou nou ka ranpli wòl nou kòm sèl e limyè, n ap chèche linite e n ap chèche padon, n ap chèche konfesyon. Mwen panse efektivman revèy la ka enplike chanjman ke n ap mande a. Donk mwen konstate revèy la posib. Antanke pastè, òm de Dye, mwen rekonèt ke mouvman revèy la, li ka entegre tout sosyete. Donk yon revèy espirityèl, li kapab gen yon retonbe sosyal, ekonomik e bòn gouvènans. Donk, kòm kòlèg yo di, Se reveye la nou kwè ka fon bagay. E padon an. Donk mwen la pou m temwanye, pa sèlman kòm fondatè Viyamo, Vizyon pou Ayiti e pou Lemond, yon òganizasyon k angaje l nan batay revèy an Ayiti. Nou angaje n kòm anbasadè mouvman evanjelik nan Karayib ak Lamerik Latin nan. Nou angaje n tou kòm kretyen angaje k ap di byen lontan si n padone moun yo, si n rekonsilye moun yo, si n rive jwenn inite nou kapab. Se mouvman evanjelik ki te antre anndan Site Solèy ki te ranmase zam pou remèt a lapolis. Se mouvman evanjelik ki te ale gravin ti bwa batis la. Se yon kwazad nou te fè wi. Yo vin depoze zam yo atè a. Nou pa t bezwen fè gwo bagay non. Yon kwazad fè de gang, de gwoup ki te genyen, gwoup de ti bwa e gravin, yo di yo vle rekonsilye ansanm. Yo depoze zam nan. E jèn ki apre yo, yo rele nou. Yo di si sektè evanjelik la kanpe, y ap kwè nan mouvman sa a. Paske nou te konn al fè pou yo. Men si pa gon tèt ansanm ou inite, zam yo ap tounen ankò nan menm zòn nan nou te fè l. Anpil moun di apa nou pa fè kwazad yo ankò. Wi n ap fè kwazad, men si n pa rive a konsyans nasyonal la, zam ap kontinye vini. Se ke n ap pran zam maten, aprè midi, y ap pote l vini. Donk nou menm nou kwè ke nou gen dizan n ap pwone revèy sa a, nou gen ventan n ap pwone l, nou wè de lòt moun k ap pwone l de senkantan, trantan, mwen m panse tan an rive E moman n ap pale la a, sa n konstate maten an, maten an la a, sa n konstate maten an, de enfòmasyon ke m gen, prè de 20 mil moun kite Laplèn, vè Plato Santral e Latibonit. Sou plas Mibalè a, li gen pase yon milye moun ki kite kay yo, rezidans yo, Jodi an, yo bije ap dòmi sou yon plas. E son ansanm de kèt yo ap fè nan Bèladè yè dimanch la pou wè si yo ta bay moun ki rive Bèladè yo yon ti manje. Li pa posib jodi a, lè n ap di nou bezwen yon revèy ke yo dakò, men Site Solèy jodi an, se anviwon 200 egliz ki fèmen nan Site Solèy. E moun sa yo jodi a yo nan kabarè, moun sa yo jodi a yo lòt kote. Sa pa fè lontan ou espekte ap adore anndan yon legliz yon kretyen, l ap adore anndan legliz la, yo antre anndan legliz la yo koupe tèt li anndan legliz la, yo soti avèk li. Sa se gwoup 400 mawozo ki fè l nan kwadèboukè. Donk kwadèboukè abandone. Ebyen kounya kote map pale avèw la kou pran tout plèn nan nèt tout pòtoprens nèt nou nan problèm kiyès ki ka rezoud problèm sa avèk vyolans kiyès ki ka rezoud problèm sa nan di fòs yo plis se yon mesaj de padon ki pou vini se yon mesaj de padon ki pou vini nan nasyon an ki pèmèt ke lajistis li menm pandan lap ranfòse bò kote pal men padon an de diskou kretyen yon kretyen paka di al touye tout moun ki nan katye popilè kouman wap fè touye tout. Kòman w ap di fèmen tout prizonye sa yo? Gwatemala pa t fè lamolonga an 1960 jiska 1995, yo poton mesa de rekonsilyasyon e repantans, jèn yo pote zam yo vini, enben espas ki te gen gang yo, ki te gen prizon yo, se sant sante yo fè ladan, Se sant devlopman yo fè ladan l. E premyè sesyon an l ap kòmanse lendi premye out e l ap kòmanse avèk de disiplin ki se pral planifikasyon pedagojik e teyori de laprantisaj. Dezyèm sesyon an ap fèt ankò nan mwa d out la. L ap genyen ladan l didaktik jeneral e sosyoloji de ledikasyon. Twazyèm sesyon an ap genyen ladan li jesyon n klas. E efò sa, kòm nou di l, li enplike FNE pou le volè finansye e li enplike les universités publiques en région pou le volè akademik e pou la diplomation. Donk, s on efò ke ministè a li fè pou ke li kapab mete an èuvr politik nasyonal de fòmasyon an e nan menm okazyon sa, Kòm se de anseyan ki ap entèveni nan premye, dezyèm sik, nou konnen ke Ministè Edikasyon Nasyonal ap fè yon efò pou rezoud pwoblèm aksè a ledikasyon e lakalite ki pase tou pa yon desizyon ke Minis Maniga pran pou ke nan premyè ane e dezyèm ane, ane sa a, ke elèv yo genyen pou yo sèvi avèk yon liv inik, sa vle di yon liv ki gen tout disiplin yo ladan l e ke yo pa pral fè paran depanse yon pakèt lajan pou timoun yo achte yon pakèt liv alòske tout disiplin yo te kapab anndan yon sèl liv. Donk, nan kad fòmasyon sa a, n ap genyen pou nou fè yon sansiblizasyon a litilizasyon di liv inik pou anseyan sa yo ki, anpil ladan yo, pral entèvenu nan premye ak dezyèm ane fondamantal. Jodi a, nou reyini la a pou nou pale de rezilta objektif dirijan chanm de komès CCHPIC yo te fikse nan kad vwayaj nan Panama ak nan kad pwojè ki te inisye nou pou relanse relasyon komès pou relanse relasyon komèsyal Ayiti ak Panama ki te yon veritab konba pou ede Ayiti fè fas ak tout seri de pwoblèm l ap konfwonte nan komès la. Se ak yon santiman de satisfaksyon n ap di ke nou rive ranpli misyon nou an nan peyi Panama. Piske nou rive reponn ak atant sektè MPME a ak atant komèsan nan sektè a ki pa t gen aksè ak mache Panama depi plis pase 10 lane, Chanm de Komès e CHPIC la rezoud pwoblèm sa a. Nou rezoud li. N ap salye tout patenè nou yo. Tankou Madam Farah Delens, Farah Delens Foundation. N ap salye egalman Anbasadè Panama an Ayiti, Mesye Francisco Torres, ak tout Doktè Melida Harris Bawon de la Sizyèm Rejyon Global Chanm de Komèrs pou gwo demach yo te antreprann an favè komèsan nou yo pou te arive mete gwo rèv sa a kanpe jodi a pou manm plizyè òganizasyon komèsan nan peyi Dayiti. Delegasyon an te rankontre ak lòt otorite responsab nan kesyon viza Panama tankou responsab imigrasyon ak responsab ministè de la sekirite piblik kote yo pral eseye yon pwogram de viza spesyal pou komèsan nou yo ki se ki rele viza touris dacha alò komèsan nou yo pral gen viza ou pral ba yo a viza a son bagay son viza spesyal ki rele viza touris dacha CCHPIC pral siyen yon pwotokòl dakò ak responsab zòn franch kolon ki pou pèmèt yon komèsan ki pou pèmèt komèsan yo jwenn viza. Jwenn viza sa a pi fasil. Men fòk nou pwofite di pou nou fòk tout komèsan ki vin fè demann viza touris dacha a fòk li mache ak bon jan prèv ki pou pèmèt responsab CCIH pic yo verifye si se bon jan komèsan yo ye vre. Tankou fòk yo gen patant, Atestasyon bankè, plis relve bankè, CIP, kat dema lòg, foto didantite, tankou menm foto ki sou paspò yo. Responsab Panama yo kapab oktwaye sòm nan san viza pa semèn, an rezon de 50 viza chak semèn Ap kapab genyen disi si n ap pran lendi, dimanch, mèkredi, 50 moun ap gen, 50 komèsan ap jwenn mwayen pou yo pati e si n ap pran, paske ap gen 2 vòl pa semèn, si y ap pran mèkredi, E pou dimanch ankò, avyon an ap repati ankò avèk 50 lòt komèsan. Sa ki pou pèmèt komèsan ki genyen viza touris dacha yo. Komèsan yo ap desann dirèkteman Kolon. Ap gen yon otobis k ap pran yo nan ayewopò entènasyonal Kolon ki pral mennen yo lan otèl ki tou prè zòn franch lan. Moun ki nan pwovens, èske yo kapab patisipe nan chanm komès la? Kòm etan done ke nou konnen pa mwayen teknolojik ke mond la vin on vilaj global, nou genyen on sitwèb ki disponib ke nap mete a dispozisyon nenpòt moun ki enterese avèk Viza Panama a, e li menm lap kontakte nou pa sitwèb sa a e lap genyen tout enfòmasyon disponib sou sitwèb la pou ke nou. antre an kontak avè l pou finalize dokiman nan si l enterese avèk on inisyativ parèy. Men, konbyen moun ki te rive ale nan delegasyon sa a? Delegasyon an te genyen 7 moun ladan l. Te genyen 5 ki sot an Ayiti, te gen 2 ki te deja Ozetazini e ki vin rejwenn nou. Panama, pou n te patisipe nan delegasyon an. Pami lekel Madam Farah Delens. Pami moun yo, nou te genyen Farah Delens nan moun ki te lòt bò yo, e nou te gen Doktè Barreau ki te lòt bò tou, ki rankontre delegasyon ayisyèn nan ki te prezide pa prezidant nou Madam Mézule, e answit votre serviteur Vincent Jonas. Nou nan obligasyon vòl la ki a kap inisye, premye vòl la kap inisye le 17 la, Fò nou genyen 50 pasaje ki gentan disponib avèk tout dokiman yo gentan ok deja viza sou yo pou e vòl 17 la li rive efektye sèke se yon vòl charter li ye se poko yon vòl ofisyèl vu ke se yon vòl charter li ye sèke fòk nou genyen nòmalman 50 pasaje se kòmsi se lwe nou lwe yon avyon. Se ke ou pot 10 pasaje, menm pri a. Ou pot 50 pasaje a, menm pri a. Sa vle di, nou nan obligasyon pou ke vwayaj la òganize byen, fò n gen 50 oubyen plis ke 50 la. Si l pa ka vwayaje nan mitan semèn nan, l ap vwayaje nan fen semèn nan paske se 2 vòl pa semèn n ap kòmanse. Fwa jodi an li entitile Ayiti Eleksyon, Un exercice de mémoire. Egzèsis de memwa lan se pou nou raple moun yo, pou nou konnen pou nou kapab sonje tout eleman ki rantre nan domèn elektoral la men nan domèn gouvènans lan tou ki se domèn de predileksyon CPDEP travay ladan li efò elektoral la, li la pou nou raple nou lè nou di egzèsis memwa lan tou se yon espas pou nou kapab konnen kisa nou fè nan dan le pase. Paske yon pèp ki pa konn pase li, p ap ka konprann prezan li, e li p ap ka travay, li p ap ka travay pou fiti li. Donk travay sa a, jan nou di l lan, se yon travay memwa pou nou konnen, pou nou aprann, pou nou enfòme de tout sa nou reyalize antanke pèp nan domèn eleksyon ann Ayiti. Andeyò de pwojeksyon ke nou fè, nou genyen konferans deba avèk kandida yo, ansyen kandida, de zansyen ministre. ki prepare eleksyon, ki se chèf, nou genyen tou 2 panelis ki se chèf de pati politik, nou genyen ansyen prezidan ki ap la ki òganize eleksyon, k ap vin echanje, pataje eksperyans yo tou ansanm avèk piblik lan ki ap la ansanm avèk nou sou sa yo menm yo genyen, ki sa yo te genyen kòm eksperyans nan domèn eleksyon. Nou fè tout sa yo, lè n ap pale jounen fò lan se sa. Se yon jounen pou nou vin brase lide, pou nou vin aprann, pou nou vin konprann, pou nou vin enfòme. Se yon jounen tou kote n ap pataje eksperyans nou ansanm, kote n ap ranmase tou tout sa nou genyen, tou tout pwopozisyon ki ap vini. E se yon jounen tou kote nou ekspoze paske nou menm nan CPDEP, Domèn eleksyon se domèn nou tou, nou fè fòmasyon pou manm BV, nou fè fòmasyon pou mandatè, nou fè fòmasyon pou pati politik, nou fè fòmasyon sou sistèm elektoral, nou fè fòmasyon pou tout moun nan domèn eleksyon yo, kòman pou prepare, estrateji pou genyen eleksyon. Donk se tout sa yo nou mete a la dekouvèt pou tout moun yo pou yo konnen, pou yo aprann de tout sa n ap vini, de tout sa n ap aprann pandan jounen an. Se pou tout moun. nan tout domèn yo. Lè lè nou menm nan CPDEP nou òganize aktivite, lè nou mete l ad lè nou fè pwomosyon pa egzanp lè nou fè pwomosyon pou lwa yo, lè nou fè pa egzanp dè aktivite de mobilizasyon, de sansibilizasyon pa egzanp lè n fè pwomosyon sou tout kounyela nan nan domèn nan sosyete an si tout moun prèske tout moun ap pale de bidjè, de lwadfinans CPDEP jwe yon gwo wòl nan sa paske nou pote. Kesyon sa nan kwen ki pi rekile yo. Lè n ap pale de lwa kont lakoripsyon, lalwa sur la contrebande, donk fòk nou konnen yo, fòk nou aprann de yo, fòk nou fòk nou konnen yo pi plis. Lè n ap pale de bidjè, lè n ap pale de sistèm elektoral, donk nou enfòme moun yo e nou atann nou ke pwochen jenerasyon an, pi fòme, pi enfòme e konprann nan ki domèn, nan ki sistèm y ap antre an e yo menm pou yo kapab fè pi bon pa rapò avèk sa nou menm nou genyen jounen jodi an. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou di ke vous appréciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.